Si yo kanpe jodi a la yap vin bare nou la. Pandan se tan lapolis ap viktim, bandi tiye lapolis, bandi imilye lapolis, bandi kraze lapolis. Ebyen jodi a pou nou pran lari pou nou mande depa Bini pou lapolis kanpe anfas nou pou Bini. Ebyen nou pral wè sa, nou pral wè sa jodi a. Nap travèse barikad la. Nap travèse, nap antre, nap antre, nap antre, nap antre, nap antre. Si yo dako yo tire jovenel yo asasine jovenel jounen jodia nou menm ti ka ti bagay sal paka paka travèsel ti bagay kat sa nap travèsel sil nan men wòj pou nou nou se moyiz nap rale baton moyiz la nan fòs mistik nan tout fòs pou nou travèsel e la mouske baga anfas nou nan sityasyon nan sityasyon peyi ap viv la nou menm pèp ayisyen nou twouve ke li pa bon. Jodi a la nou menm nou pral di bini lage pye l. Lapolis pa ka kanpe an fas nou paske lapolis soti nan menm sektè ansanm avèk nou. Jodi a la nou di Kò Gwoup pa gen plas li anlè nan peyi a. Nou di bini pa gen plas li anlè nan peyi a. Jodi a la nou di Ariel Henry lage pye l paske pouvwa l la son pouvwa ki nil li ye. Nou menm jèn an dedan peyi a nou pran responsablite nou pou nou vin di nèg sa yo lage pye yo dedan peyi a. Yo pa gen plas yo. Sa mande yon vrè batay, nou dwe goumen la vyoleman pou n chanje bagay sa. Aba lavi chè, aba grangou, aba ensekirite. Sa vle di sou kòw bon jan zanton vre yo, fè peyi a nan eta sa. Lapolis se travay yo ap fè, men nou menm se ap kouto, baton, wòch, manjèt sa n gen nan men n pou n pran pou n travèse jan n te fè Montana, pou n travèse kote nou bezwen an. Mèsi. Ok, bravo. E m mande jistis pou tout polisye ki tonbe, e m mande jistis pou mèt Dorval, e m mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, jistis pou Ayiti, jistis pou tout Ayisyen nan le mond antye. Pèp la soti pou l vin valabini lapolis bloke l lapolis bloke nou jounen jodia nou menm nou di nou menm fòk nou antre pou n al valabini paske tout sa n ap revandike a li revyen lapolis tou gade yon ekip jèn gason potan jodia menm lè ap travay kob yo pa ka itil yo anyen ou menm ki anplwaye leta jounen jodia leta pa ka peye. Leta paka peye anplwaye, trezò piblik pa gen lajan, yo pote kòb peyi a, aba SDP, aba Ariel Henry, jistis sou rezidan Jovenel Moïse. Jodi a nou di bini lage pye l. Lage pye l fòk nou antre, fòk nou antre, fòk nou antre. Pou nou van prezidan Jovenel ap wè. Jiska mentnan m wè Don Kato ap pale nan nan radyo l ap pale de politik. Don Kato di se dènye 18 novanm Jovenel wè e se vre sal di an li fèt nou menm nou la nap mande jistis pou jovenel boulos di li pap vin la ankò li kite peyi a pa gen pwoblèm men batay la fèk kòmanse nap di tout moun mobilizasyon pap kanpe mèsi pèp ayisyen Lapolis paka ba nou lèse pase a vrèman vre pou n al kraze. Men n ap di lapolis, wè lè pèp sa an kòlè, lapolis se dwa kraze l ap rete. Jodi a n mande lapolis resezi w, pase chak grenn lapolis gen nenpòt 2000 bandi k anfas li. E poutèt sa nou di nan menm batay n ap mennen an, n ap mennen l pou lapolis tou, pase lè yo kit la pou yon lapolis ki p ap touche menm 25 mil goud, yo mande l 200 milyon dola pou li, 200 mil dola pou yo, pou yo libere l. Se poutèt sa nou di nou menm, premye otè moun k ap federe gang anndan peyi a, se madam Larim. Se madam sison ki federe gang anndan peyi a. Nou di operasyon boule tout biwo mini fòl kòmanse. Operasyon dechouke Ariel, kap gaze tout bwat leta yo pou Ariel pa jwenn resous leta pou l kontinye ap piye. Ariel se gang, Ariel se asasen se ou ki premye asasen, otè de asasina de Jovenel Moïse. Jodi a poutèt sa nou pran lari a. Batay nap mennen an se pou n delibere peyi. Revolisyon kòmanse. Nou di lapolis, bwa kwaze. Paske batay ki pral genyen an, fòk gon chanjman pou ou, pou pitit ou. Demen si Bondye vle papa kit lakoz pou yo sispann kidnape yon sò, yon fanmi w. Pou demen si Bondye vle, lè w nan dyòb la, pou se pa bandi ki tout lasent jounen kap kontwole nou pou l tiye nou. Paske jodi a la, band gang yo alabri plas yon lapolis. Yon polisye gen nenpòt mil gang devan l. An fas nou, ki sa e nan peyi nap viv. Nou di madam la rip. Misyon fini, se te kidnapin yo te vin pwodui pou nou, nou pwodui l. Se te ensekirite yo te vin devlope ba nou, ou devlope l. Jodi a misyon fini, si w pa vle nou pase kawoutchou sou ou, si w pa vle n pase yon santèn kawoutchou pou ou, sou ou, ba n peyi n. Jodi a nan tout peyi nan mond lan nou wè ki jan y ap pouse asasen kriminèl sa yo ki reprezantan BINUH nan mond lan. Kisa se nou menm Ayiti yo pa vle retire kò yo lakay yo? Nou di, jodi a nou nan plan A, men apati de plan B a, se dife, se kawotchou ki pral pase. Jodi a nou di lapolis, nou pap anfas lapolis, paske lapolis la sibi menm jan avèk nou. Lè yo kidnape l, yo mande menm kantite kòb a yon machann pa avèk kèlkeswa moun nan. Yo kidnape machann pistach, yo kidnape pwofesè lekòl, kèlkeswa moun nan ap viktim anndan peyi a. Operasyon delibere peyi n. Pou n delibere peyi a, fò n fè gè sivil la. Jodi a, nou di sdp mèsi. Nou di Ariel Henry mèsi. Nenel Cassy, nou konnen, jodi a e tchul Martelly ou tap fè, jodi a w gade wè jan Martelly ap gade w tankou ti chen, ou retire kò w. Men nou konnen e, e, e, André Michel toujou rete anba Ariel Henry. Anben jodi a lè nap pase pran yo nap pran yo tou. Ariel Henry se otè asasen an, André Michel se dezyèm nan ki te di nou barikad la se avni nou. Anben barikad la se an favè pòch André Michel. Barikad la se an favè Nenel Cassy. Barikad la se an favè tout gang yo ki nan politik. ki di ke se politik yap fè an Ayiti. Jodi a yo te met tèt yo ansanm pou yo asasine Jovenel Moïse. Yo fin asasine Jovenel Moïse, yal kopere avèk Ariel Henry. Kiyès ki te nome Ariel Henry? Prezidan Jovenel Moïse ki nome Ariel Henry. Kiyès ki touye Jovenel Moïse? Ariel Henry. Se poutèt sa n di nou menm, tout etan n pa asasine Ariel Henry menm jan li asasine Jovenel la, nou pap santi nou alèz. Se pou n mache pran Ariel, asasine Ariel a tout akolik li yo. Gang ki te fòme Genève. Jodi ki te fòme nou te di Fantom 509 nou di jodi a nou wè se kòm rekonpans li nan tèt lapolis la kòm rekonpans se gang nap fòme anfas lapolis la jodi a lè nou jwenn Frantz Elbe nou wè kriminèl make nan vizaj Frantz Elbe Frantz Elbe jou l konte se anba lanmè w pral pran prizon Ariel Henry jou l konte se anba lanmè w pral pran l menm jan a Martelly. te la pou pwoteje lapolis lè n gade kòman yo asasine yon enspektè. M pa wè kò six, kò fantom 609 la ta fè yon operasyon rele operasyon fantom pou al defann la polis. Gade kòman polisye wap viv la, yo oblije bare nou podyab. E pa fòt yo, se lòd yo resevwa. Menm jan lè kolon yo te konn pran pwòp nèg parèy nou ap bare nèg, se menm bagay la k rive la. Ou wè polisye sa yo k la, gen nan yo la podyab, yo pa konn kijan vi yo pral vini demen si Dye ve. Yo pa konn konbe polisye k pral mouri anba bandi. Jodi a la yon pèp la pran tel pote boure, lè n tande noye lapolis ankò ki bare nou. Men mesye polisye yo, kilè n ap pran konsyans? Pou nou wè yo akize nou de tout bagay. Vòlè ap vòlè inifòm lapolis. Yo akize nou, yo di e polisye k ap vòlè, k ap fè kidnapin. Li lè ou lè pou lapolis di non e pa li menm. Nou bezwen yon kò atravè polis la, yon kò revolisyonè pou ki di non e pa yo k ap fè sa. Pou ki nan tèt pèp la. Konba a se jodi a konba a kòmanse Konba a se jodi a konba a kòmanse Mesye yo te di nou yon konba rete yon konba Yo te di nou yo pap fè bak Yo te di nou yo pa konn fè bak Yo te di nou peyi a se pou yo sèlman l ye Ebyen jodi a nou vini devan Kò Gwoup Malerezman, nou rann kont ke lapolis anpeche nou rive devan lokal Kò Gwoup la pou nou kapab delivre mesaj ke nou dwe delivre devan Kò Gwoup la. Jodi a, 5 out, se jou nou demare batay kont siwo libanè a ki met ansanm ki asasine Jovenel Moïse. Lè yo fin asasine Jovenel Moïse, y ap asasine polisye. Y ap asasinen ti machann, y ap asasinen klas mwayèn nan, yo fèmen otèl, yo fèmen lekòl, yo fèmen inivèsite, madan sara yo pa ka viv, pa gen lavi pou pèsòn moun. Yo pran polisye nou, yo pran enspektè polis nou, yo koupe ponyèt, yo asasinen polisye, pèsòn pa di anyen. Gade, yo te di nou, apre Jovenel Moïse fin yo fin asasinen Jovenel, Ayiti ap tounen Pari. Eske jodi a nou wè Pari a? Yo te di nou lè Jovenel ale, Jovenel pa ka fè, men yo menm yo ka fè. Eske nou wè yo ka fè jodi a? Yo te di nou depi Jovenel ale, kidnapin nan fini. Eske kidnapin nan fini jodi a? Eske kidnaping nan fini? Yo te di nou depi Jovenel ale ensekirite ap fini, eske ensekirite a fini? Ebyen jodi a nan non pèp ayisyen, nan non fanm ak gason, nan non jovenelyen yo, nan non tout moun k ap viktim yo, moun ki pa ka mennen pitit yo lopital, Nou mande jodi a, fè Vini! Vini! Se yon asosyasyon de malfetè. Nou vin mande pèp ayisyen an, si nou bezwen stabilite, si nou bezwen sekirite, Si nou bezwen lapè ak trankilite nan peyi a, fòk nou mete BINUH deyò anndan peyi a. Paske enterè yo se enstabilite. Yo pa gen enterè nan stabilite. Nasyonzini pa gen enterè nan stabilite peyi a. Anbasad Kanada. Pa gen staf, pa gen enterè nan staf, nan stabilite peyi a. Lè se Etazini, nou vin mande, eeeee non, non! Nou vin mande lè se Etazini Damerik, ba nou chans, ba nou chans! Nou mande Etazini, bay peyi yon chans. Lè se Etazini! Le Canada nou di non a kidnapping a syèl ouvè ki blayi sou tout peyi a. Yo kidnape machann pate, yo mande 500 mil dola ameriken. Yo kidnape pwofesè, yo mande 500 mil dola ameriken. Yo kidnape teknisyen, yo mande 500 mil dola ameriken. Yo kidnape polisye. Pou tout konnen, nan ki kondisyon difisil lapolis ap travay pou retabli stabilite lapè nan se nan peyi a. Yo kidnape polisye, enben yo mande 500 mil dola ameriken. Jodi a nou mande bini, nou mande Nasyon Zini, nou mande 3 peyi sa yo, Lafrans, Le Kanada, Lèzetazini Damerik, ba nou chans pou nou òganize peyi nou. Ba nou chans Pou nou mete stabilite nan peyi a. Jodi a, n ap mande pou n fini. Pou n fini, n ap mande Mesye Ariel Henry, laprès pale, près ekri, près televize, medya an liy ki pa konplis dan lasasina de Jovenel Moïse, mande Ariel Henry, Kotel jwenn anpliyasyon sa ki nan menn nan? Mande Ariel Henry anpliyasyon ki te nan chanm Jovenel la koman l fè nan menn? Mande Ariel Henry jodi a ki pa genyen manda, ki pa gen misyon sa lap fè nan primati? Nou vin mande pou Ariel Henry rache manyòk li, lage pye l! Pou nou jwenn yon gouvènman ki kapab vin retabli lapè ak stabilite, sekirite anndan peyi a, pou òganize referandòm nan, pou òganize, pou pèmèt peyi a gen yon nouvo konstitisyon, epi pou bay peyi a yon prezidan eli demokratikman, pou n kapab mennen peyi a nan stabilite ak lapè. E nou fini pou n di, Nasyonzini, atra, se ou k mete BINUH la. Nan non komite 100 pou 100 dyaspora ki jodi a ki devan sena amerik, sena kanadyen an, nou vin mande Bini, Bini, Bini ou pa gen misyon, ou pa gen manda, ou ta, ou te gen misyon ou te ava yon prezidan, nou asasine prezidan an, jodi a nou mande depa Nasyonzini lapè ak sekirite nan peyi a. Mèsi.